Sa dro gro m gon raje ki moute sou mwen la. Mezanmi pè loulou m dak pase menm sa fè kèk jou m pa wèw wi. M gon zèb kap banm pwoblèm. Madanm nan menm kwèm dekouraje ansanm avèm. Li trè byen gras a Dieu. Mezanmi mezanmi. Ou konnen m pap ka rete non. Se yon mera m pase chèche. Pandan nou pral vann mera epi tou ou pral vann mwen mera epi tou n ap pase wè mèt. Pi chèche a prèske mouri wi. Nou pral nan sakle. A ti figi. Kèm fon. Sa w pral fè? Vwayaj. Yo jan m di w. Mon chè si n ap travay an n travay pou n kite sa. Dèk w ap bay madanm ou fè manje. Madanm nan ap fè manje mwen menm mwen nan jaden an fòk mwen tra m ap travay fò m peze kè m. Mesye mesye gad kòman nèg vise. Yo yo yo. Vovo. Sa k pase? Yo dous. Manti. Tiki tiki. Kòm on nèg. Louko. Dati. Konsa w visye. Epa. Depi lontan w visye. Depi w ap travay fò w soutni kè w. Visye. Men. Mwen. Ti bayo a figi. Ti bayo a figi. Ti bayo a figi Louko. Mezanmi Lou. Lou. Kòm si w poko ka fin toujou Lou. Wap pale map travay. E mwen k mèt jaden an. Fon mera w vin pran mwen sou wap bann mwen mera vann mwen li. Men lè a rive. M grangou. Sa pa gade m. M grangou Loulou. Lou. M ba w ap dwa grenn gwayav la ou ap fè sipèsta. Loulou. Lou. Bon. Talè. Louko, m pap ret ankò non. Talè! Fè m gad kòman lè a ye. Lè a rive!